de mwen, lè yon moun di yon bagay pou di de mwen, mwen toujou avan tou mwen analize sa ou di a, mwen toujou analize nan tèt pa m èske moun sa a se kraze l bezwen kraze m oubyen moun sa a èske se diskredite l bezwen diskredite m oubyen moun sa a èske se wè l ta renmen wè m fè plis e ke li apresye m anpil li ta renmen wè m fè plis li twouve ke m manke fè e ke l ap tann ke m fè plis men. toujou mwen toujou jwenn yon bon rezon ki fè moun ka toujou pale de mwen paske m di konsa ke siw wè moun nan ka pran tanl li pale de ou se ke moun nan ta renmen wè ale pi lwen moun nan pran tanl li pale de ou paske li wè ke ou gen kapasite pou ka ale pi lwen kounye an malerezman si moun nan pa pa konnen sa kap pase anndan lakay li kòmsi lèm di anndan lakay kòmsi sa kap pase nan vi privew so kounye an janl pale a gendwa blesew plis men se pa paske moun nan se pa vlel pa vle wè w ale pi lwen se pa paske moun nan tou se pa nan lespri ke li di bagay lan se pa paske e kòmsi li ta renmen di yo Ani Ou ka se talan men leve fon bagay nou bezwen plis nan menw nou bezwen nou bezwen tandew plis ou kapab fè plis mwen konnen ke se nan lide sa ki wewe fè live la anpil moun ki te reponn anba kòmantè paske mwen menm m konn li kòmantè pafwa moun mwen wè ki li anba kòmantè yo gen de moun ki pranl nan sans ke oh li di ke Annie pa gen pa gen pa gen talan se jarèt yo ba li non se pa nan sans sa Guy Wewe dil mwen plis twouve ke Guy Wewe di ke mwen jwenn ase wout mwen jwenn ase jarèt poum ta ka rive pi lwen nan mizik e ke E ke mwen, mwen, mwen, e kòmsi li twouve ke pou valè, pou valè pen moun yo ban mwen, e kòmsi pa, e kòmsi moun nan gendwa, ou, yon moun gendwa plen talan, mwen toujou di, yon moun gendwa chaje ak talan, men li pa jwenn pèsonn ki pou ede l. Men mwen menm, nan ka pa m nan, li diferan, m pa ka bay manti sa. Mwen se yon moun, mwen kòmanse fè mizik mwen te gen 14 an, m pa gendwa janm bliye sa, a 14 an lè m kòmanse fè mizik, e, e, e, e, moun lakay mwen, se, m sot nan. Yon famiy relijyez, m sot nan famiy advantist, moun lakay mwen pa ak pat aksepte ke mwen al fè mizik di mond, se mizik pou le mond, se sa yo yo rele l. Yo rele mizik lan oh ou pap ka al fè mizik nan le mond, bagay paske nan la bib yo di n'aimez point le monde ni tous ceux qui sont dans le monde, depi w chante si quelqu'un est appartient à le monde, il est le monde oubyen elle est le monde, se di ke manman m se konsa l te toujou wè bagay yo men mwen menm M pa m te gon vizyon m te gon rèv m te anvi chante mizik se te lavi m m te mizik se te lavi m e kòmsi mwen mwen chwazi mwen fè mizik so kounye an lè m kòmanse fè mizik m ap esplike nou yon pti peu de mwen lè m kòmanse fè mizik manman m te twouve ke m te twouve manman m te twouve ke Se se se pi move chwa kem te fè nan lavim pase ke manmanm pat konprann bagay sa manmanm di ke yon timoun mwen leve legliz ki te nan Armaco eclaireur kap chante legliz epi jodi an ki deside poul al fè poul al fè mizik manmanm te trouve ke se te pi gwo se te se te yon perte li te ye nan lavil men mwen menm mwen te konnen sam te vle mte gen yon rèv mte konnen ki kote mte vle rive avèk rèv la so mte kontinye bon a la longueur yo vin ak akseptem pase ke se pou se pitit ou m ye yap oblije Y ap oblije, yo p ap, y ap oblije aksepte m nenpòt jan sa ye a. So kounye an, m antre nan G-Self Class, m p ap janm bliye sa. S on jou samdi, m ap eksplike nou yon ti pe paske m panse ke fò m pale avè nou. M pa, m pa ko gen, m pa ko gen ase bagay nan men m pou m ta al fè entèvyou men omwen nou merite pou nou konnen, nou merite paske gen anpil nan nou ki fenk vin, ki fenk vin follow mwen ki pa vrèman konn istwa m, ki pa konn kote m sòti, nou merite konnen kiyès mwen ye. So ee Bonjour swaga merci beaucoup So kounye an ee M sonje yon jou samdi m te sipoze al legliz epi m leve m al nan G-Sisters lè m rive nan G-Sisters se te epòk Sébastien te nan G-Sisters dayè mwen te nan menm line ak Sébastien Sébastien te devan mwen m te dèyè nèt mwen pap janm bliye sa se Carel premye moun mwen pale avè l se Carel Perd Carel di oh ee kòman ti moun ou ye ou poko menm ou poko gen laj paske A Alepòk, pwa lan di Sèl Stars fò te gen kenzan e m potko gen kenzan. Li di, On ti moun ou ye, on ti katkat m potko gen sen, m potko gen anyen ditou. Li di, Ou pap ka patisipe nan Dijsèl Stars paske gen on laj fò w genyen pou nan Dijsèl Stars. M di, A, e m ka m konn chante, eseye avè m n ap wè. E pou vrè mwen vre se te Petyonvil m ale, pami tout moun yo mwen m a Sebastien, se nou k te pi piti. Nou pase nan dezyèm pati konkou an ki kote ke yo te gen 10 finalis pou Petyonvil. So kounya lè ou vin pranm pami 10 jounalis pou petion vil epi kounya se ton afè vòt men menm pa mpa m son timoun ki leve legliz mpa mpa vrèman te janm gen zanmi kote kem te ka di mpral fè anpil zanmi votem epi m rive yon lè kote ke mpa gen ase mpa gen ase e mpa gen ase vòt pou m ale pi lwen nan konkou an toujou epi m di a mpap kite paske se ton rèv se te rèv mwen se te wèm nan digicel stars se te wè ke tout moun konnen talanm so kounya M di you know what m pa kòm mwen pa bon petyonvil map desann lise marijàn m pral eseye ankò paske fòm la kanmèm m ale lise marijàn lèm rive lise marijàn em pap janm bliye sa yòl deo jodya ki se manman mizikal mwen se youn nan jij ki te toujou pi di avèm lèm kòmanse chante m te chante yon mizik ki d'accord il existe d'autres façons de se quitter epi lèm chante mizik la epi yòl di elle a du potentiel wi men Se pa ankò sa, al travay toujou. Mwen leve, mwen tèlman kriye, mwen tèlman kriye jou sa a paske mwen te vle, mwen te vle ale pi lwen. Mwen te, se te rèv mwen, rèv mwen. Se kòm si pou mwen Digicel Stars, se te yon kote ke m'ap ka pwouve moun kiyès mwen ye e ke mwen vle rèv mwen ale pi lwen. E pi, lè Yòl di sa, m kriye, m kriye, m p'ap janm bliye Vale, Valery Marcel. Valery Marcel di, ou pa bezwen kriye Annie, e, e. Ou mèt al lakay ou, men gen yon bagay ki rele rekritman, yap rekrite atis, nap rele ou. Epi vwala ke m ale lakay mwen, epi yon vandredi aprè midi, m pap janm bliye sa, telefòn tonton m sonnen paske nan epòk sa m pat gen dwa a telefòn lakay mwen. Lakay mwen, ou pa ka timoun a laj 14 an pou w panse ke w pral gen telefòn paske m leve nan yon fanmi ki strik anpil. Epi telefòn tonton m sonnen, epi tonton m di m, tonton m di, oh! Ani se Digicel wi ki sot rele la, ou pami 10 finalis pou tout peyi a, e kòmsi nasyonal, wè bezwen al vote, Pou jwenn moun kap vote pou ou pami 10 finalis nasyonal. Epi lè sa vrèman mwen te santi ke Digicel banm Digicel banm opòtinite pou m kapab pwouve moun ke mwen gen talan e ke m ta renmen ale pi lwen ke mizik se pasyon m mizik se mizik mwen ta renmen fè pou lavi so kounye an e e e e anm lè samdi an rive m al nan konkou an kounye an gon afè vòt ok lè w rive nan Rex Théâtre kounye an fò w jwenn moun ki pou vote w pou w kontinye wout lan So kounye an mwen menm m pa te konnen moun vrèman. Ka pa m, sèl grenn sa m te ka fè kounye an nan mizik lan, mwen di you know what, kòm mwen pa konn anpil moun, men nan lari an gen moun, m ap leve lè maten, m pral mande moun yo vote m, m ap mache mande moun yo vote m nan tout lekòl, m ap mache, m pral mande moun yo vote m. Lè mwen di tonton m, sa se plan, sa se le plan que j'ai pour Jiycel Stan. Tonton m di, men, si sa que tu veux faire, on est là, mwen menm m ak fanmi m, malgre fanmi m se yon fanmi ki te vrèman strik, Mwen gen tèl laj, mwen gen 14 ans, mwen patisipe nan konkou k rele Digicel Stars, mwen ta renmen nou vote m. Kounye an, pou moun yo vote w, ou di moun yo vote w, ou nan yon bus, moun yo pa konnen, moun yo di, enben, chante pou nou. Timoun, m te konn fè de 6 heures du matin a 7 heures après midi chak jou m ap chante nan bus k ap monte desann, k ap fè, k ap fè e, e, e, madan kolo, Kwadèboukè chak jou mwen monte bus la map fè madan kolo map chante bus lan monte mont avèl li desann mwen desann avèl lè moun ki pou fè ajan de marketing nan bezwen pale avèl pale li di bon avanm pale mta renmen prezante nou yon ti lit ki nan Diocèse Paz ki ta renmen nou votel ok timoun sa vin edem nan konkou an poum rive pi lwen toujou ok se di ke sa vin edem poum kontinye wout mwen paske moun kòmanse ap votem moun kòmanse ap konnenm nan bus yo machann yo kòmanse ap votem kounya mdi ok sa kòmanse bon Moun yo konnen sa deja kounye la nan mache a m pa oblije ap fè bis lan kounye a m pral kòmanse al nan lekòl yo mwen te lekòl lise jenn fi alepòk so kounye a m kòmanse fè lise jenn fi m ale lise marijann m ale nan tout e kòmsi m ale m ale timoun m prèske pa al lekòl ankò paske m ap chèche vòt mwen gon rèv mwen gon devouman vizyon pa m se wè m nan digicel sa se wè m ap avanse mwen poko ka jwenn mwen poko ka jwenn sa ki rele sponsò Moun yo malad kote ke m pa ta sipoze al mande moun yo vote m, m al nan lopital jeneral m al wè doktè yo, mwen chante pou doktè yo, m mande doktè yo vote m, m al nan tout inivèsite ou konnen k gen anba lavil la timoun. Tout fanmi m te toujou kanpe avè m, kouzin mwen, kouzen m, kounye an tout fanmi m pa ka al lekòl paske yo oblije kanpe avè m pou yo pou yo kontinye rèv la avè m, pou yo pou yo ede m jwenn sa m bezwen an. So kounye an. Se pa anpil moun ki konn istwa sa, se yon bagay mwen toujou renmen pale ok, men mwen mwen deside pale l jodi a pou m montre nou ke lè on moun gen yon rèv se pa la m te kòmanse men se se se se peti a peti, se pas a pas m ap kapab rive jwenn rèv mwen a a destinasyon m. So kounye an lè mwen mwen rive nan tout lekòl yo, lise Marijàn, nan tout kote kounye a tout timoun yo kòmanse zanmi m yo, yo vote pou mwen, kounye a timoun yo kòmanse kanpe avè mwen pa pou kont mwen ankò. So kounye an Mwen di bon, kounya m fin fè lekòl yo, m fè lari an, e timoun, silvouplè, 6 zè, 7 è aprè midi, lè m monte lakay mwen, m desann bis la, se pa lakay mwen m ale non, mwen ale nan zòn bò lakay mwen, m al pale a vwazin yo, mwen frape pòt vwazin yo, mwen, mwen, mwen al pale avè yo, fè yo sonje ke mwen toujou nan konkon pou yo vote m nan 1300. Timoun, se te yon vrè, se kòmsi, se te yon marketing 10 sur 10, 7 sur 7, 24 heures sur 24. M konn pran telefòn kounye a lè m fin fè tout vwazin tout bagay m rantre lakay mwen nevè dizè diswa m vin pale ak tout vwazin kounye a m kanpe devan lakay mwen lakay mwen m te yon timoun e kòmsi m te konn toujou dèyè baryè kounye a m pa nan dèyè baryè ankò men yo toujou ban m yon moun k al avè m nan bagay sa yo men kounye a m ap chèche grenn vòt m ap m leve legliz m ap m ap fè de bagay ke mwen m poko t janm konnen ke m te ka fè ki te nan pouvwa m ke m ka fè pou m rive so kounye a m kanpe devan baryè lakay mwen moun k ap pase paske lakay mwen te gen yon famasi Tonton m se medsen, matant mwen se famasyèn, mak mwen te gon, lakou mwen te gon famasi, kounye a tout moun k ap vin achte nan famasi a, Bonjou, kòman w ye? Bonswa, kòman w ye? Ou sonje ke m te di w ke m nan Jesus Stars? Al vote m paske ane, semèn sa a n ap tonbe, si nou pa vote n ap tonbe, ann vote, ann vote, ann vote, ann vote. So kounye a m ap fè moun yo vote m. Kounye a lè m vin rive m fè fè tout bagay sa, m di you know what kounye a nou fin fè tout laryon, nou konn tout laryon, kounye a se moman pou nou pran Biwo yo. Kounye a m konprann sa nan tout biwo leta timoun. M ap mache soti nan biwo leta, m ap mache chèche nan biwo leta. Kounye a yon lè m rive nan meri Dèlma epi gen yon moun ki di m konsa, o, meri Dè, Wilson Jeudi se yon moun ki bay, ki bay e, e, ki bay, ki bay, ki bay, ki bay, e, e, kòman yo konn di sa, sponsò? Si ou mande l l ap ba w sponsò. Ebyen kijan m pral fè kounya pou m wè Wilson? Je di, m pa moun ki konnen moun nan epòk sa, m pa t konn pèsonn. Kounya m al kot sekirite a nan Meri Delma, m di, Bonjou, non pa m se Anie Alerte. Mwen nan MUT Digicel Stars, mwen gen 14 an sèlman. M ta renmen ou ede m vote, men m ta renmen rankontre avèk Wilson Jeudi ki pou vote, ki pou ki pou ban m sponsò bagay. Epi, li di m konsa, O o fò w ta chante pou mwen. Kounya ti moun m ap chante pou tout sekirite nan lakou Meri Delma. So kounya mwen chante pou moun nan lakou meri delma epi map di yo vote pou mwen kounya nan chante pou tout sekirite yo direktè direktè ee direktè ee afè kiltirèl meri a tap pase li tande vwam li di waw li di ou nan di sa sa li di wi li di kòman ou fè ou nan lari a poukont ou m di m pa poukont mwen non mwen gen tonton m avèm men m jis ta renmen pou m rankontre avèk ee wilson jeudi Kounye a timoun mesye a di m ok, an n al chante nan biwo m nan, m al chante nan biwo yo a. Timoun m fè yon semèn ap mache nan meri a konsa, moun pa janm, moun pa, m pa janm ka rankontre avèk Wilson Jeudi. E rèv mwen se rankontre a Wilson Jeudi pou m jwenn esponnsò a. So kounye an, m oblije, m oblije kounye chak jou m vin anba a m ap chita. Kounye a m mande yon moun m di, ki kote biwo Wilson Jeudi ye la? Yo montre m biwo a, m di nou wè, di w konn sa m pral fè? M pral chita dèyè biwo a, nenpòt lè, m ap chante, chante nenpòt lè l vini an, l ap tande vwa m dèyè biwo a, vwa m l ap mande kiyès sa. Epi yon jou timoun egzakteman m chita dèyè biwo a, li te ka nan katrè aprèmidi, epi majistra a rantre pil sekirite m pa ka avanse gen sekirite, epi m ap chante dèyè pòt la epi li di gon moun ki li di gen yon moun ki dèyè pòt la k ap chante li di ki ti pitit sa epi li di fè l antre epi m antre m di bonswa li di kijan w ye m di li m di m se Anie Alerte m nan konkou Djisèlstans m ta renmen w ede m vote li di o men kiyès ki di w ke m bay sponsò m di non yo di m ke tout meri bay sponsò men m ap chèche sponsò m panse ke w ka ede m. Kounye a l di m konsa ke, li di m, li di m, li di m konsa ke, e, e, enben ok, men sa n ap fè, e, ou, ou, ou chante pou mwen. Seki, seki, sekretè di chante pou mwen, m chante, ou chante, li di, o, ou pa bezwen fin chante. Ba l yon chèk dimil goud. Premye ti chèk mwen te jwenn pou, e, JC Extension se te dimil goud. Timoun, m tèlman kontan, mwen pran dimil goud sa a, antre lakay mwen, n al ach, n al nan bwat. Digicel yo m achte ti mil goud kant timoun nou tout chita lakay mwen tout vwazin kounya se tonbe kòmsi nou nan nou nan batay tout vwazin rantre nan batay la map fwa vwazin vwazin mwen gen kat vin vote entèl mwen gen kat vin vote entèl mwen gen kat kòmsi fè tout moun sa yo vin chita lakay mwen poun vote m di a timoun nan menm pandan map vote pou tèt mwen an paske m jwenn dimil goud m bay Sebastien kèk vòt tou wi paske m te toujou apresye Sebastien se nou tou lède ki pi piti. M ba Sebastien kèk vòt men m pa di moun yo bay Sebastien vòt paske se ba yo deja renmen jan Sebastien Jesus te di si m al mande yo si m al di yo n ap vote pou Sebastien tou m ap pèdi tout kòb mwen an m pap jwenn tout vòt la kounye an m ba Sebastien kèk vòt m ka ba Sebastien yon 10 vòt aprè sa tout 10 mil goud la timoun mwen vote l pou tèt mwen epi Valery Manciel di m oh Annie ou monte wi ane sa semèn sa ou nan ou ou ou ap rete nan 10 10 gwo finalis yo epi kounye an. Mwen rive epi kounye a menm kote a m fin pase m fin pase etap sa epi Wilson Jeudi rele m nan telefòn li di m men l genlè t al gade konkou paske ki se yon moun li bay yon dimil goud l al gade pou l wè ki sa w ka fè nan konkou an Wilson Jeudi rele rele rele lakay mwen nan telefòn li di ke m ap mande pou Anie Alerte Epi l di wi, li di, li di, tonton m di wi li la wi, li di mwen m se Majistra Hudson Jeudy, m te ba l yon premye sponsor pou Dices Las kounye a Meri a deside kanpe avè l, li pa bezwen al pase mizè ankò mande moun vote l kounye a chak chak chak semèn Meri Dèlma ap vote pou Anie Alerte timoun lè m tande sa mwen tèlman kontan mwen tèlman te santi ke vrèman mwen jwenn rezon ki ka fè m kontinye fè mizik la m di waw Bondye voye yon Majistra sou wout mwen se pou l ede m. So kounye an, lè m rive nan meri a, majistra di ok apre de jodi an, ou se pitit, ou se pitit meri Dèlma. E se lè sa yo te santi gwo bando Ani Alèt pitit meri Dèlma. Yo di se pitit meri Dèlma, ou pa gen pou mache al dèyè vòt ankò, wou la, nou la avè w, ou pa pou kont ou. E pi timoun, menm kote a, majistra a ban m on chofè, li ban mwen on moun ki responsab cheve m, Li ban mwen on moun ki responsab rad mwen epi li peye on studio pou tout Digicel Stars yo, chak jou sam fè sèlman se ale nan repetisyon, li fèm rankontre avèk ee Roberto Martino, li fèm rankontre avèk ee ti mesye Papach yo, li fèm rankontre avèk gran de gran mizisyen, fèm chita avè yo epi li di moun yo konsa ke ee travay avèk Anie. Kounyea Tout travay mwen timoun pa gen pou mal nan lari ankò kounya tout travay mwen se chita prepare mizik poum al nan Digicel stars so kounya lèm rive epi kounya sak pi bèl la timoun majistra lè samdi li vin chita nan Rex teyat pou vin gade atis li nou konprann se di ke sa vin banm plis anvi poum kontinye vanse kounya lèm kounya yap relem yap dim konsa ke oh Men majistra w la la wi Annie li la pou ou timoun sa vle di ke kounya mwen gen tout mwen mwen gen tout rezon pou m kontinye vanse pou m kontinye mache paske mwen jwenn yon moun ki kanpe avè m kote ke m pat gen pèsonn mwen jwenn yon moun kounya ki kanpe avè m ki di you know what ou pa pou kont ou ann ale so kounya majistra al avè m so kounya. Anpil fwa nou kritike nou di ke boujwa pa ede moun ou byen boujwa pa pa really really care about avèk moun ki nan mizik yo se pa vre paske mwen menm mwen jwenn anpil moun ki edem nan lavim mwen pa ka di sa mwen pa ka di ke m pa ka di ke m te pran nan afè koulè m te pran nan afè boujwa ou byen pòv ou byen whatever tout moun te kanpe avèm pou m pou m reyalize rèv mwen so kounya madam Randal di m Chante pou mwen, m chante pou Nandal, Nandal di waw! Li di m, o! Ou gen Andal kounya, ou gen lafanmi Andal dèyè w. Kounya madam Andal kanpe, yo kòmanse kounya ban m rad, bay lajan, achte kant. Timoun gon epòk nan Dicel Stars mwen menm mwen konnen m vote pou 50 mil dola. Se di ke jou, semèn sa a kote ke nou 3 finalis te rive a, non sèlman pèp la ap vote men m depanse gwo lajan. Timoun lajan ke mwen menm mwen pa t genyen. Epi map map depanse map depanse ok kounya madam andal majistra kanpe avèm tout meri a kanpe avèm kounya mwen vin vrèman mwen son moun ki m son moun kap avanse kounya lè konkou rive nan 2 finalis yo m pral ba yon verite la men m di you no wa men carel te konn annuye m anpil timoun carel son bon moun em toujou dil carel son moun ki edem anpil nan mizik tout ap di oh anisyonèl sa w prale e kòmsi pou banm plis anvi pou m vote. M pa bezwen esplike tout bagay men Carel ti moun Carel son moun ki trè e son moun mwen konnen son moun Carel se moun ki ede moun ti moun ki nan lekòl medsin Carel peye pou yo pou yo ka kontinye lekòl medsin de ti moun gen anpil moun sa yap ba nou sou entènèt la se pa sa se pa moun sa yo ye vre anpil fwa nou wè moun ap fè vye kòmantè sou entènèt se pa vre moun yo jis gade w yo jis jij w sou moun ou ye ou se kòmsi sou moun ou parèt ye a epi that's it men se pa moun sa se pa moun sa li anndan l ye vre ou nou konprann mwen. So kounye an, e, e, e, pou m tounen nan dizyèz tas lan, lè m rive nan de finalis lan, majistra a ban m kòb pou m vote. M di, E! M di m pap vote semèn sa. M di pa gen okenn jan m ap ka chanpyon sou Sébastien Pierre. Wi m konn chante, men m pa konn danse. Sébastien konn jan pou l jere stage li. M pap vote, m ap kenbe tout ti lajan yo ban mwen paske mwen m konnen m pap pa, m pap pase nan, nan, nan, nan final la. Timoun, m te gentan bay legen depi sou twa finalis lan. Nan tèt pa m, m te konnen m pral dezyèm. Depi sou twa moun yo, m bay legen. M di, A! M bay legen cheri. Mande m pran ti lajanm kounya map ranke se ti lajanm di kounya map kòmanse prepare kòb poum fè album mwen paske m pa gen m pap ka chanpyon nan Dyesèz la paske Sebastien te bon anpil timoun timoun nivo a te wo lèm di nou nivo a te wo nivo a te wo epi kounya vrèman m vin m vin soti m vin m vin soti dezyèm pozisyon kounya aprè konkou an se te an 2009. Epi real ui kap gadem sou television sa se frèm timoun real ui real production se spektak sa map jwe map jwe map jwe 26 26 jiyè nan Marriott la mta renmen nou vini paske nou pral wè istwa sa yap pase video de Dyssel stars mwen ak kotem ye sou kounye jous jounen jodi a nap konprann nap konprann kotem sòti. Kounye a Realou di oh map chèche yon moun ki pral reprezante Ayiti m ta swete ke se ou kal reprezante Ayiti m di yes silvouplè timoun kounye a m pral entènasyonal li di rèv mwen se te pou m te pase nan konkou Digicel Stars kounye a m jwenn m jwenn yon kote ke m pral entènasyonal ah timoun mwen kontan moun lakay mwen kontan manman m sonje ke manman m gon epòk manman m te pran bal an Ayiti se kòmsi se kòmsi manman m kounye a vin gen anpil manman m vin gen kouraj pou l tounen Ayiti paske manman m te vin kite peyi a. Sa matant mwen m te konn ap viv Kounya lèm di 16 tas manman manman m tounen ayiti Kounya kounya la timoun Manman m deside pou l vin wè pitit li kap mache So kounya mwen menm m pral nan konkou gwadloup m pral reprezante ayiti Timoun lèm pral nan konkou gwadloup lan kounya yo paka jwenn tikè yo paka jwenn ankenn sponsò pou voye m nan konkou a Kounya se ti kòb Real te genyen nan nan nan pòch pa l Se ti kòb pa mwen menm mwen te genyen ke m te konn sere nan bagay konkou an Nou di nap depanse pou n al nan konkou Lèm rive gwadloup timoun se te gwadloup dele defile se Lè m rive Gwadloup, m wè te gen 19 peyi k vin reprezante. Lè moun yo vini, yo di kon sa ke, o, e, m wè timoun yo vin avèk, gen timoun ki vin avèk medsen pou vwa yo, gen timoun ki vin avèk, e kòmsi tout moun vin avèk tout pil moun yo. Ayiti menm vini mwen menm sèlman pou kont mwen avèk e, e, e, Reyal. Sèl nou de a ki vini. Oke? Kounye an, lè, lè, lè m rive nan, lè m rive, lè, lè, men depi lè m prale a, epi men si m se premye fwa tou m pral mete grèf nan tèt mwen, m pa konn sa k rele grèf kounye a, Reyal di, sistè fò bèl wi men depi. Tou piti l respekte m se sister. Sister fò bèl nou pral achte ti rad nou pral nou pral fè cheve w la lave m nan on on studio nou fè cheve ok li mete li mete gras nan timoun tèt mwen tèlman sere non sèlman m pral pati tèt mwen sere m paka dòmi m fè nwit lan m pa janm dòmi timoun kounye an nan demen maten lè Real vin chèche m devan lakay mwen m di Real chanpyon wi m pral chanpyon la Real di non sister w paka kouri di sa paske konkou an pral gen anpil moun ki ladan l bagay ou paka kouri di sa. Mwen leve timoun, m monte avyon, premye fwa m monte ti avyon, mwen ale Gwadloup. Lè m rive Gwadloup, wè tout timoun yo vin ak tout doktè, tout bagay. Real di, wè sistè, se di pou, ou gen dwa pa chanpyon men konnen ke w ap rive lwen nan konkou an, konnen pou kisa w vini. Li di, ki mizik w ap chante? M di, m ap chante Yo Tabou Gombo. Kounya la, epi li di m, ok. Kounya m chwazi mizik la, m kòmanse repete a mizisyen. Men depi sou repete a mizisyen yo, gon kibòdis ki rele Michel Mado. Michel Mado di waw tu as une très belle voix epi m di wi m di merci bon m di bon si kounya si mizisyen wèm gen bèl vwa se pa sèlman ayisyen ki wèm gen bèl vwa gwadelopen wèm gen bèl vwa m pral chanpyon la nan konkou sa epi kounya m kòmanse repete men timoun lèm tande ti dam dominikèn nan kap chante sak te vin reprezante sendomeng lan m di mezanmi m pap ka chanpyon konkou a gen gen twòp gwo gen gen moun ki konn chante twòp aprè sa ti fi ki soti monsera surinam mezanmi timoun timoun yo konn chante kounya m di mesye yon sèl jan map ka pase konkou sa la map ka chanpyon nan konkou an se mete tout sak depann de mwen deyò se sèvi avèk mizik la se sèvi avèk istwa mizik la epi poum pale de ayiti poum fè moun yo wè kiyès mwen ye sèl konsa map ka chanpyon paske si se pou vwa gen vwa deja se pa nan vwa m pral ka kanpe poum vin chanpyon la fòm jwenn yon lòt ka tou pou fèm chanpyon timoun m chwazi yo m kòmanse chante m konn chante epi m kòmanse kriye sou stage la kòmsi map map sonje tout bagay ke nou pase lakay nou antanke pèp ke kòmsi jan jan yo toujou ap imilye nou. Epi kòmsi m kòmanse ap kriye epi lèm gade m wè timoun tout sal la men lè yo rele Anie Alerte sou sèn nan pèsonn pat kanpe pèsonn pat di bravo bagay men se lèm kòmanse chante yon ti jès pou yo yon tandrès pou yo yon favè pou yo yon lonè tout moun timoun tout moun nan sal la tout jiri jiri pa gen dwa kanpe Jiri pa gen dwa kanpe, kounye a tout jiri ap kanpe pou yo vin kounye a yo kòmanse ap yo kòmanse ap bat bravo epi yo kòmanse ap ap di kijan e kòmsi tout moun ap kriye moun ap mande pou moun ap mande pou drapo ayisyen moun ap kanpe epi lè epi epi epi annapre lè m fin chante epi yal pale yal di sistè ou fè m kriye ou fè m fyè paske m se ayisyen kounye a anpil moun m poko bay rezilta anpil moun vin la vin di m konsa ke Annie E e e nou on e ayisyen men nou pat vle di sa paske ke gwadloup yo pa respekte ayisyen men ou fè ou fè nou tèlman fyè jodia nou avèk drapo a nou ka di ke n se ayisyen tout moun tout moun avèk drapo kounye a ap di yo se ayisyen mèsi paske ou ou fè nou repran fyète peyi nou timoun mwen tèlman kontan kounye a m vin pa kè si m pa chanpyon ankò nan pwogram di you no wat travay mwen an fèt paske m te vin reprezante ayiti m te vin di moun yo ke Wi nou pa bon wi nou gen anpil bagay kap trakase lakay nou men nou gen rèv men nou gen yon kote nou vle ale men e tout bagay sa yo sèvi nou kòm leson nou prale pi lwen ou konprann so kounye an e timoun lè yap bay rezilta kounye a medi christnos mesye ki fè a jamè li vin kotem li dim Annie m ta renmen fon mizik avèw m di oh Li di, jan m te konn chante mizik mesye sa kounya men mesye ap mande pou m fè mizik avè l. M di Real, timoun Real, gran frè m, Real Louis, Real Production, ale sou Instagram kounya timoun al follow l paske s on moun ki kwè nan talan, s on moun ki ede moun anpil. Real di m, Annie, e, e, e, m kontan paske menm ke nou pa chanpyon, nou fè travay la. Kounya pandan m ale, men timoun, tout epòk sa yo m te toujou gen bib mwen nan men m, mwen toujou a yon bib nan men m paske moun lakay mwen lè m ap sòti, si yo pa ka la, y a ban m yon bib kenbe nan men m. Mwen rive sou sèn nan avèk bib mwen nan men m, m kanpe. Kounye an, Real di, Sister pral bay rezilta. Yo di, moun ki an twazyèm pozisyon, se tèl bagay. Moun ki an dezyèm pozisyon, se Surinam. M fè, e! M di, si Surinam pase an dezyèm pozisyon, pa gen lòt bagay ankò, m chanpyon. Epi timoun yo di, chanpyon, dèyè chanpyon moun yo rete, Ayiti! Timoun tout sèn mwen rete, Ayiti! Ayiti! Timoun mwen pete kriye. Mwen pete kriye, mwen di, mezanmi, gad yon bagay ke m fè nan lavi m ke m pa t espere timoun. Mwen pete kriye. Timoun I don't wanna cry but like m santi kòmsi bal ap tounen epi m gade Real, Real di m Sister w chanpyon wi sister ou chanpyon wi m di Real nou chanpyon epi yo pote yo pote e yo pote twofe a ban mwen timoun m avèk on bib nan men m on drapo Ayiti nan men m timoun mwen chanpyon konkou Gwadloup la timoun. Mwen chanpyon! Ayiti chanpyon! Kounye a, lè a, lè, lè Ayiti fin chanpyon, timoun, lè m rive nan ap, nan aswè, Real oblije mennen m nan yon sal masaj paske tout vizaj mwen tèlman, tèlman m kriye, epitou, bon, tout moun t ap leve m anlè, vizaj mwen vin tèlman anfle timoun, kounye a yo oblije vin ap, ap ranje vizaj mwen, kounye a lè m rele lakay mwen, m rele lakay mwen m di manman men, kounye a m wè manman m ap kriye, kounye a m di manman! Mwen chanpyon! Manman m di, O waw, mwen kontan w chanpyon men m panse ke se pou sa manman ap kriye. Si moun se lè sa manman ap di m, Tonton prefere m, parenn mwen, manman ap di m, E, e, e, e, Ani, m kontan ke w chanpyon men fanmi an an dèy, nou apèn pèdi parenn nou, nou apèn pèdi tonton. M fè, O! M di, Antouka, m di, genbe lè m te sou sèz la m t ap pede kriye avèk mizik yon ti jès la, se pa t sèlman mizik la k te fè m kriye. Mwen te genyen, mwen te gen, mwen te gen, mwen te gen yon presantiman tou ke Lakay mwen, e jan parenn mwen mouri a se nan menm sitiyasyon mizik yon ti jès pou yo ap di you know what se lopital ki pa genyen parenn mwen pou parenn mwen fon stroke yo pa gentan jwenn bon lopital bon medsen parenn mwen mouri timoun se di ke tout sa kèm tap kriye sa yo te gen tout bagay sa yo gen bagay m potko ka konprann te gen tout bagay sa yo se pou m ka di nou Lèm rive ayiti mpa jwenn pè mpaka bay manti lè ba jan bagay lan ye konsa map dil lèm te jwenn sipò nou map di mjwenn sipò nou men lèm pa jwenn sipò nou map di nou mpa jwenn sipò a tou se te sèlman real depi okòmansman kite la ki toujou la kite la pou mwen avèk paranm kite vin chèchem devan nan èpòt la lèm rive lakay mwen timoun tout zòn nan tap tann mwen moun yo fè ti dekorasyon welcome Anie ou chanpyon malgre lakay mwen te gen Malgre lakay mwen, malgre lakay mwen te, te, te, te gen tout, te gen tout, tout kè kase sa paske m te fenk pèdi parenn mwen, men moun nan zòn nan te ap tann mwen, yo te kontan ke mwen tounen paske m sot tounen chanpyon. Bon, kounye a timoun, m fin chanpyon Gwadloup, moun Gwadloup yo di konsa ke, bon kounye a tranbleman de tè vin pase. Lè tranbleman de tè vin pase, epi moun Gwadloup yo di, o, kot, premye bagay yo fè, se moun, kote Ani? Men m te rete bò èpòt la. Si yon moun konnen m, mwen te rete Dèlma 31, But lè w pase pa may gate ou tonbe bòyè pòt la moun ap di kote Annie mezanmi Gen yon lete pase tou kounm gwadloup sèl bagay Nan RFO Annie ale an ti pit kite chanpyon ane pase a fò nou chèche gen nouvèl li timoun lè moun yo jwenn mwen real real sot real sot nouyòk sezi l vin chèche m li antre li vin lakay la li jwenn nou tout te kouche nan lakou a li di m Annie tou konn ap chèche w tout moun ap fè telefòn mwen cho nap men pat gen telefòn nan epòk sa kote w ye bagay moun gwadloup yo deside pou yo fè w vini pou w al lekòl lòt bò a pou w al fè tout bagay w lòt bò a epi w ap pral reprezante Ayiti Guyane kounye an Nou prale nap pati nou pap ret ayiti men timoun kounya map kite fanmim kote ke tè ap tranble chak jou m pral kite fanmim ok nou konprann timoun m pral kite fanmim poum ale poum kite tout bagay sa yo yo di ma kounya manmanm dim konsa men ale cheri o mwen sou ale pito se nou pito mwen menm o mwen m konnen ke mwen sou von grenn si tè a fann nou antre ou mèt ale timoun m ale men lèm rive gwadloup m te tèlman twomatize timoun mwen monte on on on on on elevatè elevatè an li tranble avèm mwen rele anmweyy jezi kòmsi m santi se tè a kap ou ouvè avèm epi kounye an e e moun yo di ah jan li tromatize a fò nou ale pou nal wè on psikològ avèm timoun real kanpe avèm pou tout pou tout konkou an pou tout ba pou tout e moman sa kounye a m pral reprezantay ti guyàn lèm rive guyàn timoun gen tout strès mwen tout bagay mwen fanmim kite fanmim lòt bò a kounye an on lèm pa sonje sak te genyen te nan repetisyon. Epi timoun m al konbat Sen Vite Matinik, epi m tounen lan peyi m, apre tan de tan m tounen, m vin tounen l vin lekòl Kè de Jezi, mwen fè reto, m fè filo. Men se nan epòk sa kounye a Yòl Deroz vin rele m. Yòl di m, Ani, ou wè tu ma chérie? M di, Men Yòl, je suis là, wi. Li di m, Je te cherchais partout. M di, J'ai été en Guadeloupe, Yoli. Li di m, Vrèman? Kounye a li di m, li di m konsa, Ok, j'ai un projet, e, e, m ap reyalize, ke m ta renmen ou patisipe lan ke l Ayiti, Coeur de femme, Kounya m fè pati de Haïti Coeur de Femme, mwen soti album avèk Haïti Coeur de Femme, mwen kontra Fabrice Rouzier depi le tan ki pa janm lage m, m yon lòt bon moun ankò timoun, Fabrice Rouzier, Yòl Derose, Keke, kounya se tout moun sa yo ki kanpe avè m ki vin fè jodi an ke m ap kontinye mizik. Kounya mwen kontra Emile Emile di oh e m gen yon plan pou ou, nou pral soti mizik, nou pral soti album, Emile di vwala vwala vwala men timoun m te toujou di m pa t pale de bagay sa yo paske m te vle fè on dokimantè, on film sou bagay sa. Mwen te vle fèl pou tout timoun ki ki jounen jodi a malerezman ki ki ki kap viv san espwa, ki wè ke yo nan yon peyi kote ke pa gen okenn espwa, pa gen okenn kote yap yo ka rive e ke pou m pwouve yo ke nan lavi a lè w gen detèminasyon pa gen anyen ou pa ka fè. Li gendwa pran w plis tan nan wout men sa pa vle di ke ou pap rive. Survens Joseph mwen pral ba nou kesyon talè kite m fini di sa map di a paske m fini istwa m pa pral pi lwen mwen swete ke paske album mwen an Album map soti a an 2020 map soti album nan album map soti a li pale de tout bagay sa chak mizik yo yo pale de bagay sa yo di konsa ke nan lavi a fò pa janm bliye 1 kote ou soti fò pa janm bliye poukisa ou la kisa ou deside fè ak vi ou paske si ou gen yon detèminasyon ou gen yon kote ou gen yon bi ou gen yon kote ou vle rive pa gen anyen ki ka anpeche ou rive ladann menm ke ou soti nan yon peyi kote ke pèsonn pa bay moun epa Tout moun, lekòl tout, se pa tout moun ki bay moun regle anyen pou yo ak talan yo, men ou menm anndan ou, si w konnen ke se sa w vle fè, se moun sa, se, se, se misyon sa w gen sou tè a. Aprann konnen misyon nou timoun, aprann konnen poukisa n ap viv, aprann konnen poukisa nou la. Lè nou konnen poukisa nou la, lè nou konnen poukisa n ap viv, pa gen anyen, anyen p ap ka bloke n paske nou gon yon misyon, nou gon vizyon, se li n ap fikse, n ap pike devan. Pa gen anyen k ap ka anpeche n rive. Nou konprann? So kounye an, e, e, an 2014, 2015, mwen vin viv Etazini, mwen rankontre avèk lòt, lòt moun mwen travay avè yo. So kounye an m ap travay sou albòm mwen. Of course, mwen remèsye tout moun, Bayo, Mayco Brun, Jay Perry, e, e, Paul Beaubrun, Mika, tout moun sa yo se moun ki ede m nan mizik ke m respekte anpil e ke mwen menm jodi an mwen la. Bon, kounye a m renkontre avèk Trouble Boy. Timoun, Trouble Boy, Se pa yon moun, se yon atis ke m te apresye, men se pa t yon moun ki ke m te, m te vrèman konnen. Lè m vin konnen kiyès Troubleboy ye, m chita, m konnen kiyès Troubleboy, m di, waw! Gen bèl moun nan vi a toujou timoun. Troubleboy se youn nan pi bèl frè ke m gen la jodi a. Se yon moun, nenpòt jan sa ye, m ka rele, m ka di, Trouble, w ka anfòm? Gaël, mennaj Troubleboy, m ka rele yo nenpòt lè. Kòmsi timoun, nan lavi a, konn sou kiyès nou ka konte, konn poukisa nou la, pa janm bay legen. Pou moun k ap tann albòm nan, wi albòm nan ap vini. Kounye a, lè albòm nan vini. Mwen swete nou achte album nan. E m toujou di l, m pa vle moun al achte album sèlman elektronik, m pa rankontre avè nou de fas. Se pou nou vini nan show mwen yo. Paske mwen toujou santi koneksyon ant mwen menm avèk nou. M renmen lè nou vini nou fè m santi ke nou la toujou. Ok? Nou la toujou. Ok? So si nou la, se pou nou fè m konprann ke. Nou pa bezwen Nasyonal bon mwen, menm ke Nasyonal bon mwen sou entènèt tou, fò nou vini nan show yo. Fò nou vini pou nou pwouve m ke mwen te kòmanse, mwen te kòmanse, m pa t kòmanse pou kont mwen, m ap kontinye avè nou. Timoun, lè m te cheni, nou te la. Ansanm avè nou, mwen tounen papiyon. Lè n ap fè èg la, pou n gen de zèl pou n vole pi wo a, n ap vole ansanm. Mwen renmen nou anpil. Mèsi paske n la pou mwen. Albòm nan ap vini. Mèsi a Harmonik, ki soti pete fyèl mwen. Ke mwen vreman fyè ke m soti mizik sa. Mizik bayo a, lè map chante mizik la mwen te malad men mwen te chante l paske mwen te vle chante. Mandela koman w ye chou? So, 2020 si Dieu veut, si wi, Désir, 2020 si Dieu veut, nap mete album nan deyò, nap achte album nan, nap mande lòt moun achte album nan, nan show yo, map jwe Ayiti e e e 24, 24 Juillet. Mwen swete ke m rankontre nou. Dayè m pa jwe, lè map jwe m pa jwe twò chè paske m konnen ke se kijan e e. Sitiyasyon peyi an ye. 24 jiyè map jwe ayiti mwen swete silvouplè nou vini nou vin nan show a 26 jiyè map jwe ayiti nou vin nan show a epi lè album nan sòti pou nou fè wout lan ansanm kounya map pran kèk kesyon poum ka ale paske fòm al etidye timoun kounya map etidye map etidye nan New York City map fè mizik map prepare album map etidye se di ke fòm al etidye èske'n gen kesyon ann pale. Ki moun k ap featuring sou albòm nan? E Troubleboy ap sou albòm nan, e Mayco Brun ap sou albòm nan, e mwen gon atis ameriken tou k ap sou albòm nan, mwen gon atis afriken k ap sou albòm nan, e di m gendwa gon 4 featuring. Kesyon, kesyon, m pa ka chante timoun, paske gen bri deyò a, kote m chita m piti a gen bri. Nou pa gen kesyon, èske m mèt ale? M renmen nou anpil, mèsi paske n t ap swiv mwen, mèsi paske n t ap swiv T-Live lan, sonje sa mwen di nou. Di Guy Wewe konsa wi, Annie Alerte jwenn anpil jarèt nan mizik ayisyèn nan, men li deside pou l travay 2020 album nan ap vini. Oh je vous aime aussi D-Fi! Yes, I will come to Boston. Pete fyèl mwen, pete fyèl mwen ak lanmou. Map jwe ayiti le 24 map jwe toto m poko janm al la se premye fwa epi le 27 map jwe 26 ou 27 map jwe maryòt hotel Pete fyèl mwen Pa koupe live la cheri Aww thank you fusion doll. Princess Eud mon amour! Princess Eud ap sou album nan timoun li pa vle fè featuring nan avèm men m vlel sou album mwen an Princess Eud ap sou album nan Merci Timoun fòm ale wi Nou pa gen kesyon mwen mèt ale I love you too. Bon map chante yon ti bout chante pou m ale timoun Mèsi Bondye. Mwen renmen nou anpil, mwen swete ke lè album nan sòti nap achte album nan, mwen swete ke nap toujou la pou mwen, paske nou te la depi okòmansman, mwen renmen nou anpil, mwen renmen nou, mwen renmen nou, a byento, pa bliye ke map Ayiti pou mwa jiyè a, map mete tout flyers yo tout kote map jwe, pa bliye pou nou vini nan, pou nou vini nan, nan, nan spektak mwen yo, lè nou vini, mandem fè foto, pa kanpe lwenm, m son moun ki timid anpil. Men nou menm si nou wèm, vin sou mwen, pale avèm, pozem kesyon nou vle, ann fè foto.